Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Eske tout bagay anfòm? Mwa fevriye a m wè l ap kouri, li pa anvi rete paske tèlman gen lòbèy nan mwa fevriye sila a m gen presyon ke ebyen mwa fevriye sa a kapab pote plis lòbèy ke mwa janvye a. Allez c'est parti pour votre emission! Yè swa gen anpil enfòmasyon ki t ap sikile sou rezo sosyo yo e nou te oblije pran enfòmasyon sa yo ak anpil prekosyon konsènan aksidan Barbecue. Wi! Barbecue fè aksidan men n ap pote kèk ti detay pou ou tou piti paske Nou eseye antre an kontak avèk yon pwòch li, ebyen li fè nou tande Babekyou k ap pale. Bon sa va byen pou Babekyou, donk pou moun ki renmen Babekyou anpil yo, plis de pè ke de mal. Genyen Sonsonn, Sonsonn krache dife, li resevwa kartouch. Se te yon enfòmasyon jiska prezan m ap chache verifye. Eleman enfòmasyon yo t ap sikile kòmkwa misye pa ta bon menm. Men nap vini. Men gon bagay ki fèt yè a sou belè a. Hum. Genyen yon moun ki voye enfòmasyon ban mwen ki di ke nèg krache dife yo pote boure sou nèg bèlè yo an bèt. Men gon premye eleman enfòmasyon ke mwen genyen, eleman enfòmasyon ki fè kwè ke nèg krache dife yo, nèg yo te poste yon kote, yo tap jwe aza, yo tap bwè kleren, nèg yo zam yo nan men yo, epi yo tap danse tou. Gon antèn ki vin bay sou nèg sa yo, sa w tande a la lòbèy pete. Fòk gen anviwon 5 a 6 nèg pou pi piti ki pran bwa. Nou pral vini an detay avèk kesyon sila a. Men tou dabò fò n di ke pa rapò ak tout enfòmasyon ki t ap sikile yo, gon lòt enfòmasyon wi, enfòmasyon kòm kwa lapolis ta deja bare tout Sid la e menm le gran Sid pou kapab gen kontwòl yon moun ki rele Izo Vilaj de Dye ki ta al kache nan gran Sid lan. nap vini avèk lòt detay pou ou. Brèf, bon, pou yè, avan nou ba ou detay sou dosye sa yo, fò n di ke gen yon enfòmasyon ki te fè kwè ke yo kidnape kontab lapolis la, Sorel, ebyen, foto a te deja fè la yn sur les rezo sosyo mwa, j'avais pris beaucoup de prekosyon Paske chak fwa gen yon enfòmasyon, fòk ou konn kòman pou trete l, fòk ou manyen l avèk pensèt. E m potko vle pale sou li, epi kèlke tan aprè nan lasware, vin gen yon vòys ki ap sikile, fè kwè ke, ebyen sitwayen sa a, yo pa kidnape l, vwala skise pase. Misye ta sanble frape yon moun nan zòn Eddy One, li pa kanpe. Li ale sa vle di misye chape poul li epi yo swiv li yo pranl donk m pa kache di nou sa misye pran anpil pataswèl e nan menm sware a misye te oblije ale lopital pou al pran swen paske moun yo te bat misye anpil donk se te sa. Genyen nèg ame yo menm ki louvri kout bal yèswa sou anpil moun nan angle avni Martin Luther King avèk Kriswa, pa twò lwen de Nazon, ebyen fò n di ke se nan blòk bò stasyon sèvis Ti Jan, bilan yon moun mouri, yon lòt blese. Je la foto, men se triste de regarder tout ça paske machin nan pase li vide bal e m kwè sitwayen ki tonbe a li menm non li se Johnny. Mò k ap konte nan rejyon metwopolitèn Pòtoprens, nan rès peyi a Sa vle di, m ta kapab di 2022 an lan, se yon 2022 malè, pwoblèm, traka, kalamite pou pèp ayisyen an. Nan lasware, yon gwo dife eklate nan vil Okap. Ensandi nan lasware nan santrovil Kap-Ayisyen, nan rue 10 A. Fò n di ke pou lenstan, Pèsòn moun poko konnen orijin dife sila. Nou ap tann plis enfòmasyon pou kapab konnen ki kantite dega dife sa fè. Paske nou wè Okap li menm li pa gen chans ak dife menm. Brèf, mesye gen pwoblèm nan lapolis la. Si yon nèg polisye mesye li asmatik, m panse ke gon kontwòl ki pou fèt pou sa. Pou yon nèg asmatik, li fèmen anndan yon cha, cha a pa klimatize, Sa t pase yo voye l mouri? Ebyen se konsa wi polisye 29 yèm pwomosyon an misye mouri nan yon blende kwadèboukè misye te nan udmo e misye te nan blende a fèmen yon kote li pat friz poutan misye asmatik se konsa towo sa li menm li rive pèdi lavi l se trist. Nap gen pou n vini talè paske gen bagay sou kwadèboukè m gen anpil dosye pou nou sou kwadèboukè nèg yo ap vale tèren Lapolis li menm ap file bal, epi sa w tande a la, moun yo menm ap kite zòn, zòn dezèt. N ap vini avèk tout detay yo pou ou. Barbecue, Dans la soirée du lundi a rezo sosyo chofe, Barbecue fè aksidan, li blese, li byen mal. Anpil moun ki ekri m di ekoute, tèt frèt, ann al chache enfòmasyon, ki li menm ap pale. Donk pou jan m tande Babekyou ap pale aparaman se pa twò grav. Kant on è aksidante epi se ta grav donk aparaman se yon moun ki ap soufri ki ta sou kabann. Donk mwen menm jan m tande Babekyou t ap pale a bon se yon nèg ki an aktivite, se yon nèg ki ap mache. Men ekoute pou dè rezon de sekirite, pou dè rezon pèsonèl Zòn kote li te fè aksidan an, li pa site. E se difisil de savwa, fò ta mennen anpil ankèt pou ta konnen ki kote zòn nan ye. Men jiska prezan mwen menm map chache pou nou pou m konnen nan ki lojik, kòman aksidan sa li menm li fè fèt. Babekyou, bel e byen vivan pou se ki diz ke bon misye ta pedi lavi l misye sou wout pou pedi lavi l bon janm tande a la misye poze misye anfom donk aparamant lè w fè aksidan sa yo fok ou pran ti medikaman men mwen janm di nou an sa m tap tande a la babekyou m tande ki tap pale a la bon se pa kelken ki e grav bref sonsonn krache dife an nou avanse nan dosye izo a anvan pou n tounen sou kesyon Nou tap debat la. Ebyen fòn di ke yè tèt lapolis cho nan gran sud la. Nou konnen Izo se nan departeman sila li soti, departeman de la grandans byen sur. Epi gen Manno tou ki se moun nan gran sud. Mwen kwè se nan sud. Ebyen Lapolis boukle departeman di Sid lan yon mannyè pou kapab genyen kontwòl antre soti chak grenn machin. E se te nan ki pèspektiv le fèt ke yo tande ke Izo Vilaj de Dye ansanm avèk Manno ebyen yo ta vide kò yo nan pwovens. Ale nan pwovens pou fè kisa? Pou al pran swen. Se de enfòmasyon nou pap kapab konfime paske kan je aple sèten zarab ebyen yo dim ke yo pa genyen nouvèl sila. Men ekoute petèt ke nan dènye moman sa yo nou wè gen anpil enfòmasyon kap sikile e anpil nan yo se fo zenfòmasyon, enfòmasyon ki di Izo byen mal, enfòmasyon ki di vant li ap anfle, enfòmasyon ki di li ta sanble mouri, enfòmasyon ki di ke lal pran swen kay ougan. La a mwen menm m pap demanti kesyon al pran swen an paske kant nou nèg ou anlize nan lojik mòtifè lan, wap batay ebyen tanzantan fòk ou al mete bagay sou ou. E si w gon pwoblèm tou ebyen ou ka al chache tretman. La a mwen kite yon yon parantèz ouvèt sou kesyon sila. An tou ka, dosye Izo a, euh, m panse ke yè la polis te an alèrt nan departement du sud, alò le gran sud byen sur paske yo t ap chache Izo. Ki kote Izo ye, poukoi l ye la? Ben kounya la, Izo, m ta kapab di virtuellement, nan lespri chak grenn moun vin yon Woben Dèbwa paske ou ta kapab imajine pou di èske Izo nan vilaj? Èske Izo nan gran sid jan yo di a? Antouka tèt chaje men se sa k fè w wè gen anpil kesyon nou menm nou oblije poze. Brèf! Gen yon lòt enfòmasyon Pa bliye m gen pou m ba nou anpil detay anpe plita sou tout dosye sa paske tanzantan se enfòmasyon n ap konpile. Genyen yon dosye ki rive jwenn mwen la kote ke yè bagay la pat bon menm e m gen moun ki di m ke nèg yo ta pral pote boure sou Bèlè anbèt e nèg yo ta sanble manyen Bèlè. Donk, ou wè tanzantan enfòmasyon yo gon kote k ap bay enfòmasyon sa, gon lòt kote k ap bay enfòmasyon sa men fòk ou menm tou ou genyen yon moun ki Ekilibre bagay yo pou ou paske si bò sa dou ok yo manyen tèl bò epi bò sa dou a yo menm yo manyen tèl bò. Fòk ou konprann wi. Sa vle di fòk ou mete tèt ou an plas pou pa pèdi. Antouka mwen m pap pèdi. Genyen yon enfòmasyon ki rive jwenn mwen ki di ke pandan nèg krache dife yo, anpil nan sòlda yo, nèg yo yon kote pa twò lwen de katedral la. Nèg yo ap jwe aza, nèg yo ap bwè kleren, epi nèg yo mete ti mizik yo tou, y ap enjoy yo. Gen yon antèn k al di Bèlè ke nèg yo anndan an la. Alò, m ap pwofite mete enfòmasyon sa a o kondisyonèl paske mwen pa verifye li. Men, moun sa ki di m sa, m kapab kwè nan li a 80 pousan. Pandan yo bay antèn, Kempès vini an pèsòn, li mande responsab la pou kapab ouvè espas sa a pou li pou l ka gen aksè ak kote mesye yo ap jwe aza. Responsab la pa dakò. Epi nèg yo fè yon detou, y al pase yon lòt kote. Yo monte sou tèt mi an, epi yo pwente sou nèg yo anndan an, yo mete bal, yo mete bal, gen nèg ki kriye, gen nèg ki kouri, Kite zam e gen nèg ki ta sanble jwenn lanmò yo tou nan kad atak sila a, se te m ta kapab di yon atak sovyetik. Epi, sa w tande a la a, batay tou deklare. Kempès, ansanm avèk lòt mesye yo, tou ap chache fè wonn nan yon mannyè pou ta kapab mete, krache dife nan bon o a. Men, tantativ sa a ta pral echwe paske gen yon cha Cha vini, cha fè lòbèy. Pandan nèg yo ap fè mannèv sila, Kempès li menm kwè apre sa l te bay yon nèg kenbe zam ni pou li. Epi gon cha ki vini, cha vide bal. Cha pete bal sou nèg Kempès yo. Kempès pran bal, li tonbe. Sa vle di li pa pèse non, men misye bal fòs bal yo jete misye. Nèg yo pran yon kout pa konprann paske lè nèg yo konn ap batay, lè cha konn ap pase, cha pa konn nwi yo. Obyen, nèg yo konn jwenn sipò kèk tcha pou kapab fè fas ak lòt bandi yo. Si, jodi a la nèg yo ap batay e ke tcha sa li parèt, li file bal a gòch a dwat, n ap konprann ke dèfwa lapolis konn rive nan yon sitiyasyon, e sa m t ap pale avèk yon zanmi m dimanch lan, genyen mechan, genyen serial killer. Lapolis panche kot mechan an. Kòmsi lè 2 gwoup bandi ap goumen, lapolis gen dwa chwazi youn, li di a m pwoteje sa. Men, se pa paske m avè l non. Paske tout nèg yo e bandi yo ye, y ap bay pwoblèm. Lè Cha a fin fè aksyon sila a kounye a, sa ralanti mesye yo sou pwogresyon yo. E kounye a vin gen yon lòt Cha ki parèt. Cha sa ta sanble se apui l te vin bay Belè men, Nèg yo oblije pè, nèg yo antre nan baz yo paske premye cha li menm li te vini, li te vide bal sou mesye yo. Donk nou kapab imajine. Sa vle di la, jan m ap gade la batay la retounen pou la pli bèl. Bon, antouka rete branche paske nou gen plis enfo nou pral pote ba ou enpe pli ta. Petèt si gen de ti modifikasyon a travè pawòl nou di yo paske, ekoute byen, an matyè de enfòmasyon, Lè bagay la pase yon kote, premye moun ki bay li a, l kapab byen bay li. Li vin tonbe nan bouch yon dezyèm moun ki bay li avèk sa n ta kapab di kèlke modifikasyon. Li kapab mete bagay pa l konsa tou, genyen ki ka manke. E lè enfòmasyon sa vin ap mache. Li vin jwenn yon twazyèm moun. Dèfwa ou konn tande yon enfòmasyon, yon bagay, lè w ale nan sous la, ou tande yon bagay, men, lè l fin pwopaje nan dènye moun ki bay li a, se pa sa ditou non. Se sa k fè mwen m toujou prè. Paske, yon jounalis, li dwe genyen sa lakay li. Lè w di yon bagay, epi, ou kab petèt fè yon erè, fòk ou aksepte pou w vini pou w di, ekoute, je m'excuse paske, sa, se pa t sa ki te evidan. Brèf, donk, se konsa bagay la te ye, kounye a la nèg y ap foubi zam yo, paske batay la pral jwe jiska la dènyè gout de san! Sonson krache dife! Enfòmasyon ap sikile yè swa kòmkwa sitwayen sa a resevwa 2 bal nan lestomak, pandan nèg yo t ap fè yon tantativ denkirson pou te kapab moute sou Belè an pasan pa blòk Dèlma 2, paske zòn sa gen yon var, ebyen nèg Kempès yo plis nan var sila. Dezinfo fè kwè ke pandan nèg yo ap moute, ebyen gwoup advès la pete bal avèk nèg yo, Sonsonn pran bal. Lè w tande yon enfòmasyon konsa, kisa w fè? W al mennen ankèt, ou pa kouri al di Sonsonn krache dife pran 2 bal nan lestomak. Mwen mennen ankèt, mwen jwenn yon gwoup de moun ki di m sa. Men, genyen yon lòt vèsyon, gen mwens moun ki ban mwen li wi, mwen ba nou lòt vèsyon an tou. Ekoute, pou enfòmasyon Sonsonn pran bal la, ebyen la pèsòn ma di, se pa vre. Nou tande? Genyen yon lòt ti Sonsonn ki nan baz la. Sa kapab rive se lòt ti Sonsonn nan ki pran bal, epi yo di ke se Sonsonn sa. Men konsa tou, sa kapab rive se Sonsonn ki pran bal la wi. Paske pa bliye, Gen yon mas enfòmasyon ki ap pwopaje atravè lè rezo sosyo pou di ke Sosonn krache dife pran bal. Men konsa tou, gen lòt enfòmasyon ki ap sikile pou di ke e se ta yon lòt Ti Sonsonn ki nan baz la ki li menm pran bal. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'instant? Menm lè tout moun konfime Sonsonn krache dife pran bal, mwen m poko ka konfime sa pou nou. Konprann byen wi. Paske depi nou di yon bagay sou RL Prod aparaman fòk genyen yon ons de verite ladann. Ou pa ka bay yon enfòmasyon pou l pa genyen menm 10 pousan verite. Se sa k fè w wè lè bagay yo vini nou pran yo nou ekilibre yo. Ebyen dosye sa a nou pwomèt ou anpe plita nou kapab vini avèk detay pou konnen èske se Sonsonn krache dife a oubyen èske se yon lòt Sonsonn. Dosye Winter Etienne, Ariel Henry kanpe rèd kou yon ke makak, Winter Etienne nan Gonayiv, nèg yo te deja mande yon semèn la a pou bloke, e li di ke yo pral fèmen komisarya Gonayiv la. M ap kite nou avèk Winter Etienne ki li menm t ap reponn kesyon jounalis sou dosye sila a. Nou ap salye tout moun ki fè pati de laprès, n ap salye kouraj yo e n ap salye tout popilasyon Gonayiv la e popilasyon tout antyè nan peyi Dayiti. N ap di yo kenbe fèm, pa lage e kenbe avèk kouraj yo genyen an. Yo menm k abitye soufri deja, yo mare senti yo paske fòk Ayiti delivre, fòk Ayiti libere. E nou envite laprès maten an se pou nou kapab di yo klè avèk popilasyon tou pou yo konnen ke Batay wè kap mennen sou tèren an la, son batay kap fèt nan respè konstitisyon 1987 la ki amande an me an 2011 lan. Se nan respè konstitisyon sa a ke nou di ki di klèman kijan yon nèg ka vin prezidan nan peyi a, kijan yon nèg tou ka vin premye minis anndan peyi sa a. E kòm mwen menm nou te toujou di sa, Ariel son defakto. Moun ki ta gen posiblite pou te rete nan pouvwa a reyèlman apre le depa, apre lamò, lasasina de Jovenel Moise, se t ap Claude Joseph. Paske se li ki te premye minis demisyonè. E lalwa nan konstitisyon an di ki jan pou sa fèt. E li t ap gen sèlman misyon 90 jou a 120 jou pou l te fè eleksyon nan peyi a pou gon nouvo prezidan. E tout lòt pòs ki vid yo pou te mete l. Ariel pa gen okenn pwovizyon konstitisyonèl pou l la kote l ye a. Si nou al gade nan sa ki te soti anndan sena a, nou ta di si sa senatè yo te di a ta reyèl, 7 fevriye jodi a ya li ta dwe remèt pouvwa l. Men pou mwen menm ak gwoup mwen an, Ariel pa gen plas li la, s on defakto. to. Sitou, moun ki te nonmen l lan te gentan fini ak manda l depi 7 fevriye 2021. Se poukwa ke kèk raswè pral fèt pi devan, n ap mande pèp la pare senti yo, paske sa k pral regle a, l ap regle nan enterè yo. Sa k pral regle a, se fè. De tout fason posib pou Ariel remèt sak nan menl li pran lèl fin tye Jovenel la. Nou konnen son koudeta l bay. Koudeta ko bay li, lè sa lè an jeto li pap rele koudeta ankò, lap rele kou de fòs. Nou di popilasyon an pran kouraj, mare senti nou. Paske depi Ariel pa remèt pouvwa jodi a, sa k pral pase nan peyi a l ap terib anpil. Ki sa k pral pase? Ariel pa ret Gonayiv. Ariel se Pòtoprens li. E si nou pral mache pran l, tankou jan yo te konn ap mache pran an, n ap mache pran l Pòtoprens. Si l ap gon mouvman l ap fè isi, li p ap gon mouvman. L ap fèmen biwo leta yo. E kòm komisarya se yon biwo leta li tou, l ap fèmen komisarya a e l ap monte brigad nan tout zòn yo pou pèmèt ke moun yo viv an sekirite kote yo ye a. Lapolis la, Zengedò ap kidnape moun, kidnapè ap pran moun, ap mande gwo ransò, pandan gen lapolis la. Enben, lè nou met brigad la, p ap gen sa. M dakò. Chak brigad yo ap gen mwayen nan men yo pou yo bay zòn yo sekirite. Wennetè, gen yon kesyon petèt ou kapab reponn pou popilasyon an, paske Ariel gen tan di nou li ap remèt palè a apre eleksyon e avèk yon moun ki soti nan eleksyon. E bon nou deja o kouran ke li pap bay palè a e se pa palè non e li pap bay pouvwa a e jodi a men kisa ou di tèt ou? Le chien aboie, la caravane passe. E pa tout moun ki rele w jou ou reponn li. Nèg la pou tèt pa l, li fè yon erè, li pa t al nan eleksyon, li pa t gon prezidan eli legalman ki mete l la a. Nan epòk Tribonte yo ta vle nome l la, prezidan sa te gen tan defakto. Bon li menm li gen moun pouvwa nan men l, sè l pa t al nan eleksyon, epi l di l pral fè eleksyon pou mete moun. Sa l ye. Si li menm li te la a, l t ap fè eleksyon, se te 90 jou a 120 jou pou l ta genyen nan men l pou l fè eleksyon. Li pa t janm fè l, se kounye a l pral fè l. Il n'a pas de mandat. Se pa yon nèg ki gen manda nan men l li ye. Ok. Misye pa gen manda, pwiske l pa gen manda, li dwe remèt pouvwa a. Li te dwe remèt li deja. Se paske gen konsansis k ap fèt. Se sa k fè n ap mande a tout nèg nan Pòtoprens yo, tout pati politik ki vle peyi a avanse, rantre nan konsansis la pou monte Konsèy Deta a, e answit pou mete yon Premye Minis pou peyi a avanse. Men èske. Sa sèlman nou konseye pou lòt nèg pa pase nan menm woulo a, paske sa k pral pase a manman pitit. mare sèl. Men eske n panse nap gen ase de kouraj pou nou kapab e pèmèt Ariel Henry e bay tèt primature lan? Ariel Henry pa reprezante anyen non, m di w sa deja. Ariel Henry se yon nèg ki monte ki pran pouvwa l bay yon koudeta l tchon prezidan li pran pouvwa. Li pat dwe la toujou. Se paske moun pòtoprens ap ransa moun e paske moun pòtoprens yo yo se moun kap met tete lang ak Ariel men Ariel pat dwe nan pòs kotel ye a mwen diw sèl moun ki te gen pòs ki te kare te pòs sa se te Claude Joseph paske se li ki te minis premye minis pwovizwa nan sans ke te bay demisyon e se li sèlman ki te kap fè afè pou an. Misye pa gen dwa manyen kès leta ni foure men ladann. Tout sa yo se koz non sèlman pou asasina l fè sou Jovenel la yo pral arete l, men lap foure men nan kès leta l pa gen dwa sa, ebyen lap pran plis prizon toujou plis pèn paske nou pral vote yon lwa nan peyi a kote moun nan ka pran doub pèn de sa ke l fè. Ou wè lwa nou gen kounya yo di pèn ki pi gran, nou pral vote lwa kote moun nan ka pran menm 3 pèn. Li fin pize yonn, kon l fin pize yonn nan li pral pize dezyèm. Pral vize twazyèm. Jiskaske tou sa moun nan fè fòl peye andan peyi a. Si Ariel Henry pa vle kite primati la kisa nou pral fè? Lap kite. Par la force de tous les esprits qui existent dans ce pays, lap kite. Par la force de ce grand peuple vivant et vrai, lap kite. Eske nou pral vyolans? La vyolans toujou anjandre la vyolans. Si w ap fè yon revolisyon pasifik anfas ou gen moun ki kanpe anfas ou, l ap toujou vyolan e brital. Yon mouvman revolisyonè, li ka pran de fòm. Li ka pasifik si gen obeyisans, li kapab brital si li jwenn britalite anfas li. Si pèp la pran lari, yon moun tire sou pèp la, chak grenn moun nou pèdi, l ap fò 20 moun nan lòt kan. ki anfas nou. Nou kon e wout nan Etyen, nou kon vil e Gonayiv e ki maten an konnen yon kalm aparan, sa k eksplike sa? Bon, moun yo rele l kalm, li pa yon kalm, s on adezyon li ye. Popilasyon an adere ak mouvman k ap fèt la. Popilasyon pou tèt pa l, san m pa ba l modòd la, m te bezwen verifye sa, pou l ret lakay li, m te bezwen wè si l ap jwi non. Li ret lakay li. Sèke l pa dakò ak Ariel ki sou pouvwa a. Son adezyon fòmèl li ye la. Pèp la chita lakay san ke se pa mwen ki di l chita. Yon test? Non, m te teste l pou m montre moun yo se pa mwen ki ba l lòd la. Men li menm, li adere l avè m. Li menm li di wi, li dakò avèk sa nou di a. Se sa k fè l ret lakay li. Pèsòn pa voye timoun lekòl. Pèsòn pa al nan biwo. Pa gen direktè k met pye nan biwo. Se sa k fè mwen di ke lè l ap mache fèmen biwo yo trè byento, si l pa ale jodi a, si l pa remèt pouvwa a kidedwa, Lè nap mache fèmen biwo nap fèmen tout biwo e pa bliye komisarya son biwo leta liye nap fèmen l. Kilè nap kòmanse paske demen ap 8 eske eske eske eske nap kòmanse. Nou paka lage l nan lari. Non men e e e. Yap yon sipriz total kapital. Men pou paran yo kap voye timoun lekòl nan vil Gonayiv yo ta renmen konnen eske yo mèt kenbe timoun yo lakay yo oubyen eske yo mèt voye yo lekòl. Si se mwen kdi yo kenbe timoun lakay yo, yo pral wè son presyon m ba yo. Yo menm yap deside. Wa pral wè kijan yap aji yo. A pati de kilè yo kapab deside? Jodi a yo deside l. Se pa mwen kdi yo fèmen lekòl. Pa di an mwen kdi yo fèmen pa voye timoun lekòl. Wè yo pou deside. Yo di yo pap nan Jovenel. Non men ou di si Ariel pa ale, si Ariel pa ale e nou menm. Ariel pa ret Gonayiv. Ariel ret pòtoprens li ye si pou ale se pòtoprens nou pral pranl anndan palè a n aretel pandan nou fin arete ariel pòtoprens ti vòlè l gen isi yo k nan pran nan pakè a ti vòlè l gen isi nan komisarya yo ti vòlè l gen nan tout teritwa a n apral pran yo tou nap arete yo men men men ariel pa rete isi wennte poukisa nou oblije anpeche popilasyon an vake avèk aktivite l. Jiskaprezan, ou pa tande nou fè deklarasyon pou nou di popilasyon chita lakay li. Se li menm nan adezyon l, nan sipò l ap ba nou, ou wè l chita lakay l ak tout timoun l yo. Èske ou tande nan laradyo nou te di tout moun nan chita lakay? Nou pa di l. Men popilasyon di li bouke ak Ariel sa. Ariel pa vle anyen. Nou gon min la pou nou ouvri nou paka ouvril nou gen biwo leta yo pou moun yo jwenn sèvis yo paka jwenn sèvis pa gen mwayen ebyen fòn gon moun ki monte ki kapab wè kòman yo ka ekipe lopital yo kòman yo ka ekipe sant de sante yo kòman yo kapab pèmèt ke ti moun yo al lekòl gratis nou bezwen de chèf deta ki ka pèmèt ke paran yo jwenn souf moun kap fè komès kap reton 200 50 mil goud labank pou yo fè komès yo kab rantre yon mwayen pou yo bay ti moun yo manje nou bezwen yon chèf deta Lè l monte la, li kapab chache mwayen pou pèmèt ke nou ouvri tout min nou yo pou nou eksplwate min nou gen nan peyi a. Se sa l ap chache. Wonder, pou n fini, talè w pale de adezyon. Èske silans sa pa ta lye ak yon mo dòd ke n ap tann? Nou pa bay mo dòd. Nou pa pale nan radyo, nou pa pale a pyès gwoup. Se popilasyon an ki adere l ak nou. Li konnen ke sa l ap mande a, yo fò misye ale jodi a, yo fon grèv, yo ret lakay yo. Se yon grèv popilasyon an fè. Si se mwen ki ta anonse l, yo ta di se mwen k bay opresyon. Ou wè yo fon grèv pou tèt pa yo. Tout moun Raboto ap fonksyone nòmalman, tout moun gen Raboto, tout moun nan ret nan zòn lakay yo. Pa gen moun ki pran lari, menm komèsan la pa gen moun ki anonse pou yo ti machann yo pa vini. Men yo pa vini, paske yo di sa nonm ap mande a fò l reyalize. Se nan konstitisyon 1987 la ki amande an 2011 lan, se la Adm nou chita, li di kòman w pou pou m premye minis, e lè yon premye minis monte, li prezidan tonbe oubyen se li menm ki la, li gen 120 jou o plis pou l kapab fè eleksyon. Li pat fèl deja donk m pa kwè se konnenl pral fèl e selon palman an mandal fini. Humm si w gon mesay wap lanse bay paran yo tout moun nan vil Gonayiv kap fonksyone se kisa l ye? Nap sèlman di yo mèsi pou adezyon yo, nap di yo mèsi pou sipò yo pote, nap di yo mèsi pou grèv yo kòmanse fè a, nap mande yo pran kouraj pa kenb pa lage paske trè byento